Bonjou bonswa la famiy, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. M vle apiye sou sonèt dalarm nan pou m di nou ke sitiyasyon an li vrèman grav nan peyi Dayiti. Sa pa rive souvan pou m fè jan de emisyon sa yo paske dèfwa se lè moun pran bal, moun blese, gen anpil pwoblèm nou eseye panche sou emisyon sa yo. Men ekoute. Nou rive nan moman kote ke bagay la grav nan men nou. Ensekirite a li pa sèlman nèg ki gen be zam kap touye moun. Men gen ensekirite sou plan sosyal. Tande byen banm di nou. Jounen jodi a la, gon pakèt moun k ap mouri nan peyi Dayiti. Nou konn ak ki sa? Grangou. Grangou ap touye pèp ayisyen an. E sa fè m mal pou m wè kòm si peyi sa gon pwoblèm mwen pa ka entèveni. M panse gen anpil moun ki pral di, a, e paske w pa gen kòb, ou pa gen bagay nan men w ki fè ou toujou ap panse ak moun. M pa bezwen rich paske mwen p ap ka rich. Si pou m ta rich, pou m wè ke antouraj mwen ap mal pase m pap janm ka rich. Pour les gens qui me connaissent si w mande yo, y ap di w ke a misye son moun konsa l ye. Il aime le partage. Se pa pou vante non. Alò se pou m di nou ke m gen yon konpòteman de sadyomane ki lakay mwen. Bon m di nou, kòmsi m pa ta fon jan la m ale Etazini. M gen yon senkantèn de moun m toujou bay yon senkant goud le mwa. Si m ale, m di tèt mwen kòman moun sa yo pral pase. Kèlkeswa sa w pral di, sa se ou menm. Sa se afèk ki gade w. Kèlkeswa analiz ou pral fè, afèk ki gade w. Se pa paske m patriyòt non. Paske gen yon kestyon de renmen peyi, men gen yon kestyon de renmen moun. M pa renmen peyi a. Men m renmen moun ki nan antouraj mwen yo. Ke vont il fè? Se pèsòn la ki toujou gon ti espwa sou ou, se sa m di. E se sa k fè pou moun sa yo, m oblije fè sakrifis pou m batay maten, midi e swa. Si l le fo pou m pran lèzam pou m defann yo, m ap fè l. Paske mwen renmen moun sa yo. Sa fè m vrèman mal pou m gade pou m wè se dè santèn de moun ki menase e kòmanse gen moun k ap tonbe paske yo pa ka sipòte ankò. Pèp ayisyen an se yon pèp ki rezilyan. Avèk yon ti gòdèt kafe, de twa pen, li kapab fè tout jounen an. Epi l al dòmi. Avèk yon pate kòde vennsenk goud, dan le tan, li te kapab pase tout jounen an. Men ekoute, lè choz son devni pli grav. Paske, avèk 500 goud, li ra pou ta manje yon ti manje ke ou dezire. Kòman yon moun gen 500 goud nan men l, li pa ka fè yon spageti? Kòman? Ann imajine, jounen jodi a la yon nèg ou gen 500 goud, ou pa ka chwazi al manje nan restoran. Ou prale anba yon dra. E le pire se ke gen anpil moun ki pa ka genyen 500 goud la. Lè w pran anpil moun kap viv nan Site Solèy, nan anpil katye nan Site Solèy, koman imajine le quotidien de ces personnes là? Donk, yo gen opòtinite pou yo fè 500 goud par jour? Non. Sa vle di, nou fini. E se la yo te bezwen rive avèk nou, yo rive avèk nou. Sa fè m mal. Sa fèm mal Pou wè anpil moun kap relem pou di RL bagay yo grav sa w jwenn voye ban mwen frèm e lè sa mwen menm m oblije fè jimnastik poum jwenn yon ti kichòy poum voye ale Ayisyen yo ap mouri ak grangou daprè òganizasyon dwa moun ki rele Ecred nan yon nòt li pibliye vandredi 21 avril la òganizasyon dwa moun nan mande pou kapab respekte dwa ak alimantasyon. Ban m di nou yon bagay mezanmi, nan chak peyi nan mond lan, dwa pou moun manje se yon dwa ki pa dwe pase anba pye. Tande byen wi, dwa pou moun manje se yon dwa pèsòn pa dwe pase anba pye. Pa egzanp, gen anpil peyi gen grangou, gen anpil peyi gen moun k ap soufri, gen moun k ap mande charite. Men, si w pran peyi Dayiti avèk anpil peyi an Afrik, w ap wè sa parèt nètman diferan. Pa egzanp, lè w wè yon blan k ap mande, se kòm si w wè l, li fè l de manyè klasik. Men nou menm, nou fini. Nou fini. Dwa a lalimantasyon, se dwa ki pa ta dwe pase anba pye. Lè w leve le maten pou w fè yon kafe, ou pa ta dwe nan grate tèt. Moun ki nan klas mwayèn nan, Anpil nan nou, chak jou, ou konnen nou ralanti sou yon seri de bagay, pou omwen nou ta kapab achte de twa kwis poul nou fri nan chodyè nou le dimanch e gon lè kap rive nou pap kapab ankò paske nou pap ka reponn ak egzijans sa a. Donk, nap tann lanmò. Antouka òganism kap defann dwa moun nan, li vrèman preokipe pa nivo grangou. Lè w di yon moun Li grangou, il a faim. Sa se yon tèm. Men lè w di affamé, ou konnen kòm si se prèske moun sa prèske mouri. Chak jou popilasyon an nan grangou. Sitiyasyon sa a lese menm sila yo ki te kapab pou reponn ak bezwen yo nan mandisite. Tande byen wi, moun ki te kapab reponn ak bezwen yo ayè. yo nan mandisite jounen jodi an. Òganizasyon sa a li enkyete anpil pa degradasyon masiv ensekirite alimantè nan peyi Dayiti, egzasèbe notaman pa gang ame yo sou kazi totalite tèritwa nasyonal la. Anviwon 6 milyon moun nan sitiyasyon ensekirite alimantè nan peyi a, daprè dènye pwojeksyon Kowòdinasyon Nasyonal Sekirite Alimantè, CNSA. Anviwon. 5 menaj sou 10 touche pa ensekirite alimantè. E genyen sa n ta kapab rele yon degradasyon sitiyasyon sa a nan nivo zòn moun ap plante chak mwa. Latibonit ki konsidere kòm grenye peyi an, li pou kou wè l ye la a frape pa aksyon malveyan gwoup ame nan diferan komin. Departeman sila a anba men gang ame. ki lakòz elvè, kiltivatè nan sitiyasyon difisil e dè milye souple peyizan yo livre ak yo menm. Yo pa toujou nan an posibilite pou kiltive latè. Nan dènye moman sa yo, mete sou sa, anpil pwoblèm resous natirèl ak ankadreman teknik, zak kriminèl gwoup ame, ebyen sa defye envestisman ekonomik e ki pwovoke finalman, ensekirite alimantè ki ap ravaje peyi Dayiti. De manyè jeneral, sitiyasyon imanitè la nan peyi an li katastwofik. Sa ki gen awè ak wos pri danre alimantè, pwodui petwolye, pa devyasyon goud la tou, peyi a sonbre nan ensekirite la pli total e ak tout nivo. Òganizasyon sa a k ap defann dwa moun mande otorite yo pou jwe wòl yo e li egzòte gouvèneman defakto a pou respekte dwa endividi yo, dwa a lalimantasyon pandan li egzije mezi prese prese dan limedya pou kapab fè fas ak kriz sila a k ap sekwe peyi Dayiti. Ban m fon ti pale ak 2 nèg la a pou m di yo kòman yo santi yo. Mesye Rone Preval, kòman vou vou sante menm si w nan tonbo, ou menm ki petèt sè patisipe nan mete peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Mesye Jan Bètran Aristid, ou menm a chak fwa w ap pale ou toujou ap lage anpil parabòl atè a, ou menm ki inisye kesyon chimè nan peyi Dayiti, kòman w santi w jounen jodi a pou wè ke Se pa lojik ou a peyi sa a vin gate e peyi a vin kote l ye a. Kòman w santi w Mesye Martelly? Wè m mete mesye devan non paske je vous dois le respect paske vous étiez Président de la République. Kòman w santi w jounen jodi a la par le fait que Ou te vini, ou te jwenn yon ti gwoup de bandi. Ou te gen posibilite, chè prezidan, pou te kapab rezoud pwoblèm nan. Men, ou te antre an kontak ak gang sa yo, e an plis de sa, ou valide lòt gwoup de gang, e gang pa w la, ou rann li legal. epi wap frape epi ou kite yon peyi dèyè do w ki plonje dan enstabilite. Ou te jwenn yon peyi ki te plis ou mwen stab, yon peyi kote ke ou te gen chans pou te kapab korije sa ki te merite korije men ou vini ou gate sa prezidan. Sa fè m mal, sa fè m mal pou m wè yon nèg tankou w ki te di ke E men nan kisa nou ye jounen jodia. Mesye Jovenel Moise, vous qui etes au tombeau pour l'instant, yo touye w paske ou te deside fè yon ti koub, men ou te kòmanse mal. Ou te gen posibilite pou w tounen le do ak rejim sila a, pou te kapab kòmanse byen e pou te kapab pèmèt ke popilasyon an asime responsabilite l. Vous n'avez rien fait. Epi, yo manje w. Jounen jodi a la a, pèp ayisyen an lage san manman, san papa, san pèsòn pou defann li. Mesye Ariel Henry, 2 zan. Se pa vre? 2021, nou sòm an 2023. Aparaman sa pral fè 2 zan disi jiyè 2023. Qu'est-ce qu'il a fait mon Dieu? Il n'a rien fait! Men sof ke li ap travay pou plaire a la communauté internationale. Koman pou m ta ye pou m ta santi m riche? E pi demen si Dieu veut m ap gade yon peuple k ap kreve, k ap pase mizè, k ap mouri. De jou an jou bandi pran yo, yo fè yo kite zòn kote yo rete, yo fè yo kite Cité Soleil, yo fè yo kite Bel Air, yo fè yo kite yon seri de kote nan peyi an. E pi Se grangou k ap touye yo. Lè bandi parèt, li mete dife nan kay yon seri de moun. Moun sa yo lage de bra balanse. Y al rete ka moun. Èske se pa grangou a k ap miltipliye? Lè yon gòdèt diri vann 150 goud, ki sa w di moun fè la? Ò, lè w travèse la, an Repiblik Dominikèn, Ahh li pa nan pri sa. Sa w di pèp la fè la? Sa li atò nou konpoze ak kominote entènasyonal, nou ba yo peyi a pou yo fè sa yo vle. Ban m di nou yon bagay, Ameriken, to ou ta, Bondye ap poze yo kestyon. Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton. Granmèt la gen pou l poze nou kesyon paske lè yon nèg sou latè w kapab bat lestomak ou, ou se wa nan bas kou w la men ekoute gen yon grenn moun ki kapab poze w kesyon, le gran Dye. E Granmèt la nou enplore l, nou enplore sekou Jewova pou l di yon mo pou ti pèp sa. Vou nous eme otan je sè. Mèsi pou ta jenewozite men w konnen jenewozite w la se pa tout Ayisyen ki ap antre nan lojik la Mesye Biden. Pa egzanp mwen menm, Ranmwa Foursage, m gen dwa pa vle antre nan lojik ou a. M gen dwa pa vle al abite, al rete nan peyi Etazini pou dezan. M ka ale Etazini, plis tan pou m fè se yon kenzèn de jou. Sa gen dwa pa nan lojik mwen. Men ban m chans non pou m viv nan peyi m nan. Silvouplè, poukisa m pa ka gen chans pou m viv nan peyi m nan? Ou di w renmen nou. W ap ba nou chans pou n rantre. Men pandan w renmen nou an, koupe kou l w ap ba l yo pou nou non silvouplè. Ou mèt kite zam yo rantre men kite yo rantre san bal silvouplè etazini fè sa pou nou non tout ayisyen wè bagay la wi men jounen jodi a la se ayisyen kap prepare pou yal manifeste wi pou di etazini asime responsabilite nou se pa kesyon sanksyon an pou nou bay sanksyon pa entèresem paske lèn te konn ap kole dèyè avèk gari bodo avèk youri latòti avèk yon seri de moun mpat konnen men jounen jodi a la se pa sanksyon an k pral entèresem. Men tanpri souple, koupe koulwa bal yo, epi pèmèt ke lapolis li menm li jwenn bal, lè sa a, n ap fè bon batay la, men, w ap bay sanksyon, w ap kite zam pase, w ap kite bal pase, sa w di nou fè la a, Etazini? Epi w ouvè pòt ou pou nou kapab ale. Donk, nou menm nou prale, epi ou menm ou gen pwojè pou tè sa a. W ap vin pran pa m nan, w ap touye m, w ap pran l. Men. M pap mouri an lach. M ap kanpe sou pa m nan la. E si on nèg konprann, on bandi konprann w ap vin fè djòb Etazini pou touye m sou ti pa m nan la, n ap batay anpil. Mwen m di nou sa deja, mwen prè pou tout bagay. Paske m pap mouri an lach. Nou grangou, n ap pase mizè se vre, men Banm di nou bagay, si se pou batay, nap batay wi, nap batay. Menm lè pèp ayisyen pap ka batay ankò paske bandi yo anpil, yo gen anpil bagay nan men yo e yo poko janm konprann jwèt la. Se chak jou map di silvouplè Barbecue, silvouplè Isca, silvouplè Gabriel, silvouplè mesye je nèf yo, nou pa tande mesaj Kris la a mesye. Fè yon sèl non pou nou batay pou pèp la kounya non mesye. Nou batay pou pèp nou anpil. Izo ou son milyonè. Ou milyonè izo, kounya ann bay pèp la yon chans poun batay pou li non, prete pèp la zam nou yo non mesye, vire zam nan pou batay pou pèp la non mesye ohh nou pito touye ti malere nap touye ti polisye se sak fè lè map tande snaypè maten an mdi snaypè ekoute manvi rejwenn ou nan batay sa paske ou menm ou sanble ou pa gen bòs. Si chanèl sa te gen bòs nou pa tap ka pale konsa men erezman rezo sosyo gen anpil travay ki ka fèt an nou fè travay la ansanm mesye tanpri bay pèp la yon chans se nou menm ki pwovoke tout grangou sa nan kapital la paske depi yon peyi gen ensekirite premye bagay ki dekoule de ensekirite a se enstabilite e kan gen enstabilite lòt bagay ki pral dekoule de sa. Se lavi chè. E imedyatman gen lavi chè pral gen grangou. E nou wè bandi yo anpeche moun sekle latè, moun kiltive latè. M pa wè ki sa m ta di ankò. Bagay yo grav men tanpri silvouplè mesye bandi yo ba nou yon ti chans. Ba nou yon ti chans. Pèmèt ke batay la li vire. M konn wè n ap kritike Ariel men m pa vle ke pou son pseudo kritik ke n ap fè. An nou kritike l pou de bon. An nou kanpe anfas Ariel pour de bon. Lè sa a omwen Lèzetazini ta wè gen de nèg ame la ki kanpe pou defann valè yon pèp. Yon pèp ki kanpe ki te defann tèritwa li pou li endepandan jounen jodi a nou mete l ajenou. Si nou te kite pèp sa a goumen pou kont li, li t ap toujou kanpe gade moun wi. Men nou batay. Nou mete men nan pat la. Nou fè kòmsi nou se zanmi Ayiti epi nou vini la a Nou patisipe nan degringolad peyi Dayiti epi nou mete l nan sa l ye a. Epi nou kwaze bra nou n ap gade pèp la. Chak fwa pèp la anvi souke kò l, nou di l ekoute, rete ajenou. Elas, kilè bagay yo ap chanje nan ti peyi sa? Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.